Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abone kounya la menm si potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abone mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan Ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. Vwala, se pandan ke mwen te leve nan maten, nou te konnen gon konfrè, gen plizyè militan ke yo te arete o nivo de baz 47. E nou menm kòm jounalis nou te leve maten pou nou te fè nou le devwa nale sou le lye pou nou kapab konstate sa kap pase. E pandan n te rive, nou te wè genyen kawoutchou k ap boule swa nan 47, swa nan 45. Epi, nou wè yon bakòp polis k ap pase, bakòp la pase. Epi, nan yon ti tan ankò, m wè mesye yo fè fe. Epi, gen plizyè, yo tire plizyè bal. An menm tan, nou gentan abrite nou, nou wè y ap tire gaz lakrimojèn. Mètenan, lè n fin wè gen yon kalm, nou retounen nan lari an. Otomatikman, nou retounen nan lari an. Nou kanpe nou wè mesye yo retounen ankò avèk fraka, y ap joure, y ap di betiz epi m tande yo, yo di m di o konsa menm, epi menm kote a yo di avè m ou pale, epi gen youn nan bouwo yo ki aji sou mwen, tonbe ban m kout kòf zam, tout nan tout kò m tout bagay, wè m met kepi se paske gen yon gwo boul nan tèt mwen epi mwen oblije mete kepi sa. Sa vle di zanmi m se yon sitiyasyon difisil, nèg yo arete m, yo mete m nan yon pikòp. Te gen plizyè boutèy byè nan, anfen pa boutèy non, kès byè nan pikòp la. Yo sòti pou yo lage vizaj mwen sou boutèy yo. Mwen te fè kòmsi, mwen te opoze avèk sa. Nèg yo di y ap foure zam nan bouch mwen. Apre yon ti tan yo di m y ap mennen m nan Dèlma 33. Yo pa mennen, yo evite Dèlma 33. Gen youn ki di y ap pral sou wout Awopò avè m. Mentenan, nèg yo deside yo. Yo konsète yo konsète antre yo. Wi yo konsète yo konsète antre yo. Otomatikman yo fin konsète lè yo moute yo di konsa yo pral fizye misye site solèy. Mentenan lòske m di bon mesye depi lè nou ap frape m mwen di nou se jounalis nou pa janm mande m idantifye m. Mentenan se lòske yo pa okipe m lè n rive bò preske rive bò ona. Mwen di, gen youn ki di, m di mesye, Idmo se zanmi m wi. Lè sa a mwen, kounye a, yo pa okipe m toujou non. Epi yo pase, lè m wè yo vle ale vè, vè e, ba Dèlma, m di, bon mesye, m di nou tèl bagay, yo di m konsa, bon, idantifye w. Se lè sa a, mwen ale ba Tchan, lè mwen ale ba Tchan, m ba yo wè, se lè sa a yo wè ak kiyès yo annafè. Otomatikman nou wè diskou a kòmanse chanje, epi yo pran desizyon, yo di ak menem Dèlma 33. Mwen ale au niveau de Delma 33 men aprè sa aprè sa nèg yo vin mennen m Delma 33 lè m rive Delma 33 mwen pa al avèk yo ou konnen ou konnen m ka pale m pale epi kounye a la e yo fè rapò yo apa de sa yo voye nou yo voye nou nan gadavi e pandan m nan gadavi m tande gen konfrè jounalis yo ki vini y ap di arete nou tout arete nou tout epi. Nou vin konstate, yon ti tan ankò, anpil katouch ap tire deyò a, anpil bal epi ap tire, se apre yon ti tan ankò m tande anpil, m tande chay sa ap pran anmwe, anmwe, anmwe, lè m gade, apre yon ti tan, gen yon polisye ki nan gadavi, m tande l met radyo sou rega, epi lè sa m tande yo di, Romelo pran bal. Yon lòt ti moman m tande, Romelo mouri. Epi, sa w tande a, m tande anpil pwoblèm te genyen nan espas sa. Se sa sitiyasyon an te ye. E m panse nèg yo te vin, m te vin jwenn liberasyon m jis a dizè di swa, e kote komisè Jak Lafontan an li menm li te rive. A prezan, kòman eta sante w ye mantalman e fizikman? Bon, pou le moman, e m kapab di w mwen t ale lopital, mwen pran swen, e mwen fin pran swen, mwen fè tout sa ke m sipoze fè paske m gen yon jij de pè ki te ban m yon òd pou m te kapab al fè sètifika medikal, mwen fè l deja. Nou gen swit legal yo nap fè paske lojikman e sa pap rete enpini. Nou ale e o nivo de nou nou deja konsilte kabinè davoka nou. An ski a trè avèk e sante mantal mwen m kapab di ou bon ou konnen e tanperaman m son nèg ki gon on m kapab di. Yon mantal fer, m toujou m toujou prè pou m goumen, tout nèg konnen mwen m toujou sa. Se se youn nan rezon ki fè m di nou pap fè bak, nou pap fè bak nan batay nap fè pou nou kontinye e kontinye akonpanye popilasyon an. Nap kontinye fè l, se yon misyon ke n genyen. Nou gen misyon pou n pale pou yo, nap pale pou yo. Nou gen misyon pou n al chache enfòmasyon lakay yo pou n pote bay e gran piblik la nap fè l. Sitou moun kap viv nan katye popilè yo, kap viv nan sitiyasyon difisil, yo pa janm vle ke moun sa yo menm yo jwenn yon myezèt. Nou menm kòm sitwayen nou pran desizyon pou nou toujou akonpanye. E kòm si matrake jounalis yo, ebyen pandan se tan yo di, pwiske yo gentan touye Romenson, yo pral kraze tout sa k anndan pou yo kapab mete l sou do jounalis yo pou yo montre ke se jounalis ki vandalize espas la. Sa vle di, se sa ke lapolis la fè. Jodi an se sa ke gouvèneman an plas la ap fè. Yo mete nou nan yon sitiyasyon pou nou pa ka travay. Nou pa ka al okenn kote. Nou konnen kesyon ensekirite. Ou menm la ki ap travay pou Metropole, ou ta renmen al fè yon entèvyou Kwadèboukè? Ou ta renmen ale Matisan? Ou ta renmen ale zòn Pènye? Èske ou kapab ale? Non, ou pa kapab ale paske gouvèneman an plas la li mete yon sitiyasyon de panik pou ke popilasyon li menm li pa kontinye vake a okipasyon e ke nou menm kòm jounalis yo restrenn nou pa rapò avèk sa nou ta sipoze fè kòm travay. Donk, kisa ou panse ki ta dwe fèt nan lide pou jounalis yo ta reyisi ap travay nan yon milye ki plis ou mwen sekou an? Bon, m panse ke jodi an, fòk nou antre nan yon lojik nou menm jounalis premye sa k genyen se jounalis yo pou valorize tèt yo. Se jounalis yo pou antre nan yon spiral kote ke yo fè, pa egzanp, pa egzanp, sa yo ka fèt anndan la, yon kozri k ap fèt anndan. Pou ke nou kapab di non avèk yon ansanm de zak maspinay k ap fèt sou nou. Mètèndan pou sa fèt, fòk ta gen yon bon eta de dwa. Fòk jodi an la a, sa n ap viv nan peyi a la e pa li n ap viv. Fòk kòm si tout prensip de baz yo respekte. Fòk sa konstitisyon an garanti nou, nou kapab jwi de yo. E m panse jodi an sa k enpòtan an, se yon, kòm si fòk gen yon nouvo leta. pou kapab pèmèt ke gen libète dekspresyon li respekte nan peyi a, dwa moun respekte nan peyi a sou tout lane. Jodi a nou vin pote solidarite nou avèk ti mesye Baz 47 yo e yo kidnape, yo touye, yo detwi vi yo, yo koupe tèt yo, yo brile yo kòm yon piti paske yo te genyen revandikasyon yo ki jis, yo t ap kriye pou lavi chè, yo t ap mande pou gaz la. desann pou yo ka jwenn papa pitit ka jwenn kòb pou yo al lekòl pou timoun jwenn kòb pou yo ale jodi e sak fè ti mesye yo mouri nou di san ti mesye yo pap koule pou granmesi yap rete kòm yon angren pou ap pote solidarite nan pèp ayisyen sa fè anpil pitit desalin avèk renapa nou pote solidarite nou avèk yo. Tout sipò nou kapab ba yo, n ap ba yo l. Tout sa nou kapab sipòte fanmi yo, n ap sipòte yo. Men n ap di fanmi ti mesye yo, yo pa bezwen pè, yo pa pou kò yo. Yo gen pèp Ayisyen avè yo, e pitit Desalin ap kanpe yo, y ap sipòte yo avè yo. Nou di yo, Polis Nasyonal la, èske se Polis Nasyonal ki fè sa? Nou pa kwè gen Polis Nasyonal ki ta ka fè sa. Se de bandi, nou rele moun sa yo ki anndan Polis Nasyonal ki ka vin fè yon bagay konsa jodi a. M pa kwè Polis ta gen kè. Pou li ta va ap mete zam sou yon moun si w gen menm san ansanm avè l. Jodi a nou menm nou kondane sa a tout fòs nou. E n ap di pèp la mobilize, mobilize! Lè nou wè koulèb la ap kouri konsa, lè w wè chen an pi mechan, se paske li santi li pran kou, li pral tonbe pou li mouri ki fè li anraje konsa. N ap di gouvèlman Ariel la, gade tout lòt gouvèlman ki te pase yo, soti 86 rive jodi a, ki sò yo pran. Lè yo retounen jodi a la, yo menm y ap gade sa pou yo wè. Nou di nou pa pè e nou pap janm pè nap kontinye batay pou se sak fè samdi nou mande tout moun ki kwè nan mobilizasyon nap tann yo nan baz 47 pou vin pote solidarite yo avèk ti mesye yo avèk fanmi ti mesye yo pou yo konnen yo pat pou kò yo yo te gen moun avè yo e paske yo konnen baz sa se baz pitit Desalin li ye ki fè yo ap mache sou yo konsa mache sou yo se mache sou pitit Desalin mache sou yo se mache sou pèp ayisyen. Mache sou yo, se mache sou senatè Moïse, men nou konnen. Lagè avèti, pa touye kokobe, men vye manman te prepare pou zepina, zepina te konnen li prepare pou vye manman tou. Men nou konnen, yo ap vin sou nou, n ap prepare tann yo lòt semenn nan nou pral ba yo sandwich pa yo. Mèsi bokou. Konbyen ti jèn ki deja viktim nan baz 47 la? Sa fè omwen 2 yo 9 jèn. Yo pran yo al avè yo, yo pa konnen, gen 3 2 te mouri fon parizyen, 3 t mouri fon parizyen. Yo vin pran 3 nan baz la la yo pran site solèy gen moun kap mouri jakmèl anviron tout peyi a se minitan kap tonbe poukisa jodi a se minitan yo fiske konsa e minitan kap sipòte pitit desalin se paske yo gen yon pwoblèm a pitit desalin e yo konnen lari a nou pap lagel ba yo e yo konnen nou menm ki sèl fòs e jodi a map di nèg ki tap di yo Barikad sa avni nou an. Jodi a nou pran nòt de yo wi. Nou pran nòt de yo. Men m regrèt pou yo jodi a yo pa ka desann jwenn nou nan lari a men n ap tann yo nan lari a fò yo desann nan lari a pou vin jwenn nou tou. Paske yo te konnen yo konsa, yo ap mobilize, jodi a nou konnen y ap fè gwo gòy. Jodi a lèt la ap bay bon tete yo ap fè men lòt semèn nan lè pèp la ap pran yo a bra de pa kat tou. Pega yo pa pale tou. Mèsi bokou. N ap di yo malerezman pou Ariel Henry, li te gentan pran movèz wout lan, e kounye a li fouye tou met tèt li, si l panse ke se nan entimidasyon, nan tiye moun, nan maltrete laprès, bat jounalis, tiye jounalis ke li ka reyisi, enben se byen kont li mal kalkile. Anfen ke samdi si Dye vle, nou menm nan kowodinasyon lwès pati politik Pitit Desalin, nou gen yon gwo. Joune de mobilizasyon n ap fè nan baz 47 pou nou moutre zèfèyis yo, pou nou moutre zwazo bèk fè yo, pou nou moutre esklav a talan yo ki panse ke tiye 8 jèn gason nan yon mwa e kèlke jou sa ka mete baboukèt nan bouch nou, sa ka retounen avèk chèn nan nan pye nou ankò, nou di yo se byen konte, mal kalkile. Ebyen nou deja konnen plan an, nou deja konnen estrateji an, ebyen li pa bay rezilta nou di yo sa klè. E n ap di tou, sektè ekonomik, boujwazi ki nan Dèlma, ki mare konplo avèk de politisyen movèz fwa, magouyè, ki fè konminezon pou tiye tout jèn gason sa yo nan Baz 47, an konprenan ke se Baz 47 ki bloke Dèlma, an konprenan ke se Baz 47. ki fè yo paka paka fonksyone nan Dèlma eben nou di tout militan de baz tout òganizasyon de baz e san nou pa bezwen site nan lwès lan samdi kap 5 lan a 10 è nap tann yo nan baz 47 pou nal montre ke baz la pa pou kont li e nap di òganizasyon yo. Fèt atansyon paske lè yo wè y ap mache sou baz 47, e pa sèlman baz 47 yo genyen nan kaye yo. Se pa sèlman baz 47 yo vize devan yo. Yo vize tout baz men yo kòmanse nan baz 47 pou yo rive sou nou. Avan yo rive sou nou, Samdi 6 DV, nou tou pwofite moman an pou nou envite laprès pale, ekri ak televize, Samdi n ap tann nou tout nan baz lan. Se vre ke ou ka nan près lan. Se vre ke ou ka nan lòt sektè, men nou menm nou envite tout moun an jeneral nan Baz 47 pou nou montre ke Baz la pa pou kò l, Baz la pa pou kont li, ti mesye yo pa t yon pitimi san gadò, enben yo sòti nan mitan popilasyon ayisyèn nan, kèlkeswa sektè w manyen nan mitan popilasyon an, enben tout lòt sektè ap leve kont ou. Se sa k fè samdi. 5, 10 zè, nap tann nou tout nan baz 47. Eksplike nou kòman ensidan an te rive e mesye yo ki fè nou jwenn yo, yo mouri jan yo mouri a. Byen antandi ke antan ke kowòdonatè lwès pati politik Pitit Desalin, le menm jou swa, nou te gentan rann nou sur le lieu. Enfòmasyon nou rekeyi se ISGPN, swat, ki debake nan baz lan, li te ozanviwon de 5 è pral nan 5 è edmi di swa, ebyen yo arete ti mesye yo al avèk yo, yo tire anpil nan baz la avan yo deplase. E yo va la ti mesye yo pat konnen ki kote yo te pa avèk yo. Avoka ki nan pati an, jounalis ki akredite a pati an, nan menm jou swa a dekrete la pèmanans, chèche ti mesye yo nan tout komisarya, nan tout kote yo pat janm jwenn yo, pou jiskaske yo vin retwouve kò yo nan Taba 43 je kwa, si m pa twonpe m, e yo jwenn ti mesye sa yo tiye yo, yo brile yo, e nou genyen des avocats kap travay sou dosye an. E jiska mentenan, ti mesye yo m kwè ke si kras kò yo jwenn yo, yo nan mòg. Men nou menm antanke reskonsab, n ap rekeyi dèz enfòmasyon e trè byento n ap rekonvoke jounalis sa paske krim sa li pa politik sèlman, li ekonomik. E vwala, se te tout sa n te pote pou ou nan videyo jodi an. Mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye, si w potko abòne ansanm avèk chanèl la, pwofite fè sa kounya menm. E pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou kapab resevwa notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la e video sa pa bliye like li pou yo kapab toujou rekomandew video nou yo mèsi nap kwaze nan yon pwochèn video tchao.